Pèp Ayisyen, frè m ak sè m yo k ap viv ann Ayiti ak sila yo k ap viv nan dyaspora, mwen kontan pou m avèk nou aswè a. Sa fè yon bon ti tan nou pa genyen ti pale sa yo an dirèk. Jodi a, youn nan objektif ti pale sa a, se paske gen anpil, anpil jounalis, ann Ayiti kou aletranje k ap rele m pou mande m reyaksyon m sou dènyè desizyon Prezidan Luis Abinader pran pou entèdi m antre an Repiblik Dominikèn. Pèp ayisyen, nou konn kisa deja ki motive desizyon sa a. Desizyon sa a, se paske nou konnen m ap batay kontre le racisme, kontre l'anti-haïtianisme à l'égard de nos frères et sœurs k ap viv an Repiblik Dominikèn. Frè m ak sè m yo, nou konnen se paske mwen gen de pozisyon klè sou kesyon Rivyè Masak la. Rivyè Masak la se yon resous anno pataje. Gen yon trete entènasyonal ke de peyi yo siyen ki di men kouman yo kapab Premyè priz ke nou pral pran sou rivyè a, Dominiken yo vle fè presyon sou nou. Mwen menm, lè m te minis afè etranjè, mwen te di n ap kontinye travay la, nou pap pran presyon nan men Repiblik Dominikèn. Paske oken peyi etranje pa dwe fè enjonksyon sou Ayiti pou l kanpe sou travay l ap fè sou teritwa l. Bagay sa a pa t fè Dominiken yo byen ditou. Yo te tann lè yo te asasine Prezidan Jovenel Moise 7 jiyè 2021 oubyen apre Prezidan Jovenel Moise fin asasine pou yo te fè enjonksyon oubyen mande nouvo gouvènman an pou pa fè travay la. Fò m di nou ke travay sa nou t ap fè sou rivyè Masak la, li ta pral irige oubyen awoze 3000 ekta de tè nan ba plèn Maribawou nan depatman Nòdès pou pèmèt peyizan yo kapab rale yon souf nan kèk pwodiksyon agrikòl. Frè m ak sè m yo, nou konnen rezon yo deja. Se paske mwen denonse a plizyè repriz kouman Prezidan Abinadèl ap itilize kestyon Ayiti a pou l ka fè tèt li yon sante politik lakay li e pou l ka asire yon lidèchip nan rejyon an. Se pa paske l jenere, se paske efektivman l ap itilize Ayiti kòm yon pyon. E mwen menm, mwen te gen chans e chak fwa m gen okazyon alò, mwen denonse sa. Nou konnen poukisa, se paske m ap batay kont tretman ke Ayisyen, frè ak sè nou, ap pran an Repiblik Dominikèn anba men iltranasyonalis yo. Nou konnen poukisa? Nou konnen se paske m ap batay, mwen pa vle ke iltranasyonalis yo kwè ke yo ka fè Ayiti tounen ti lakou dèyè lakay yo, ti lakou dèyè lakay yo politikman e ekonomikman. Se pou rezon sa yo ki fè. Luis Abinader soti desizyon pou l di mwen pa ka rantre an Repiblik Dominikèn. Frè ak sè m yo, mwen dwe di nou sa, mwen pa konsidere sa kòm yon sanksyon, se pou mwen yon onè paske m ap kontinye batay, desizyon sa a li p ap entimide m, m ap kontinye denonse abi k ap fèt sou Ayisyen yo. M ap kontinye egzije ke relasyon nou gen avèk Repiblik Dominikèn nan se yon relasyon ki armonyez, se yon relasyon ki fèt nan lapè, men se yon relasyon ki ale nan respè youn pou lòt. M ap kontinye mande sa, paske mwen menm, Lè m te chanselye, mwen te devlope de trè bon rapò ak Repiblik Dominikèn, men m pa t janm rate yon okazyon pou m te di yo, si yo vle gen bon rapò ak nou, menm jan nou vle gen bon rapò ak yo, fòk yo sispann itilize nan diskou ofisyèl yo de tèm trè pejoratif sou Ayiti ak Ayisyen. Nou sonje eksperyans sa a, lè m t al an Repiblik Dominikèn, mwen te rankontre ak Prezidan Abinader, mwen te rankontre Avèk minis afè etranjè la, mwen te di yo sa klè, an nou sispann avèk naratif negatif yo sou Ayisyen ak Ayiti. Sa vle di, an n sispann pale Ayiti ak Ayisyen mal. Men si se sa a ki fè ke m siyen lèt kondanasyon m, mwen deja kondane. Frè ak sè m yo, jodi a, li ekstrèmman enpòtan. Si Luis Abinader pran desizyon sa a, se paske li panse an Ayiti pa genyen bon patriyòt. Se paske l panse nou ka kite desizyon an pase konsa. On moun ki te minis afè etranjè, ki te premye minis nan peyi l, ou mete l nan yon list bò kote de chèf de gang, li vle di kisa? Li vle di ke chak fwa gon dirijan ayisyen ki kanpe pou l denonse move tretman, ki kanpe pou l denonse abi ke ayisyen yo ap viktim nan Repiblik Dominikèn, enben li se yon gang. Chak fwa gen yon ayisyen ki di kanpe gade dominiken, dirijan dominiken yo nan zye, enben li merite pou l kondane. Yo etone, paske sa pa rive fasil nan listwa peyi Dayiti pou gen yon dirijan ki rete avèk karaktè l devan Repiblik Dominikèn pou l di yo sa n ap fè a li pa bon. e lè m te minis afè etranjè, e lè m te premye minis, e kounye a mwen pa di, mwen pa minis ankò, mwen toujou genyen menm pozisyon. Mwen gade yon konstans nan pozisyon m parapò aux ultranationalistes par rapport aux racistes dominicains qui croient que Haïti kapab tounen arrière cour yo sa nou di ke l pap pase pèp Ayisyen jenès peyi m se moun tankou nou ki fè listwa se moun tankou m ki fè listwa soyez toujours juste dans vos prises de position men piga nou janm pè ayez le courage de votre conviction se sak karakterizem kòm minis afè etranjè ki kwè ke youn nan misyonm se te defann les intérêts supérieurs de la nation e mwen fèl avèk fyète avèk onè chak fwa poum defann dinite ayisyen ak Ayiti, m ap fè l, kèlkeswa konsekans lan. Mwen te konnen, diferant pozisyon ke m pran pou Ayiti ak Ayisyen te ka koze m anpil annwi. Men m te asime yo. Mwen te asime yo. Jodi a pèp Ayisyen, sou koz sa a menm, e m vle di nou, koz sa a s on koz reyèl, fò nou fè anpil atansyon ak distraksyon, divèsyon, e fò n veye trèt yo. Gen anpil pozisyon ki pral pran paske nou konnen gen anpil gwo enterè. Men, mwen kapab di nou, sa n te montre resamman 3 septanm lan nan Otèl Karibe, li vle di ke nou kapab fè vwa nou pase. Se swit ak pozisyon nou pran ki te klarifye yon ansanm de pozisyon nou pran ki fè Dominiken yo e patikilyèman Luis Abinader, ki se yon prezidan tout moun konnen ki an pèt de vitès nan peyi l, men ki jwenn yon okazyon pou l ralye iltranasyonalis yo dèyè l an itilizan Ayiti e an itilizan Claude Joseph. Nou konnen deja ke Claude Joseph, Ti Claude, pa pè chay. Men kounye a, nou menm, sa ki sot pase la se yon okazyon. pou nou mete tèt nou ansanm pou nou konstwi yon Ayiti a la dimansyon de sa glorieuse histoire. Se pa pou sa papa Dessalines te mouri. Se pa pou sa Christophe tap travay. Se pa pou sa Toussaint tap travay. Donk mwen resevwa, mwen aksepte e mwen kwè ke desizyon sa a li fè m onè. Li pa sanksyone m. Paske deja Mwen menm, kote ki enpòtan pou mwen, se lakay mwen Ayiti. Se sa k fè, m fè chwa pou m rete nan peyi m. Moman sa a, nou dwe depase senp endividi ki rele Claude Joseph la, ki te minis afè etranjè, ki te premye minis. Nou dwe gade Ayiti. Se yon moman pou n kole zepòl. legliz, lekòl, fanmi, politik yo, an nou kole zepòl, an n rive wè si nou kapab konstwi vrèman yon Ayiti nan dimansyon listwa l. Mwen vle konkli pou m di nou, desizyon sa a, li pa entimide m, okontrè, li ban m plis fòs pou m batay pou peyi m. Okontrè, li ban m plis fòs pou m batay pou Ayisyen k ap viv tout kote men ki ap sibi move tretman. Men li ban m sitou plis fòs pou nou ranje lakay nou. Ayisyen, frè ak sè nou yo, p ap kite peyi a an mas pou y al mouri nan lanmè ak nan raje. Donk li enpòtan, mwen menm pa bliye pèp ayisyen. Mwen te minis afè etranjè. Mwen te defann enterè peyi m. Chak fwa okazyon an prezante, mwen pa janm pa. Defann enterè peyi m. Gen bagay nou konnen, gen anpil lòt nou pa konnen. Istoryen yo, yo va ekri. Gen moun ki pral li listwa. Mwen, mwen chwazi fè listwa. Mwen chwazi defann peyi m. Mwen chwazi travay pou peyi m. Jodi a, sitiyasyon peyi a pa bon. Men pa bliye, se pa sèlman de fason konjonktirèl pou n ap gade. Genyen yon sistèm, gen yon mizanplas de yon sistèm ki se yon sistèm jeneratè dekstrèm povrete, denjistis e dinegalite. Se sistèm sa a, jèn yo vle kase. Se li menm yo vle bay katon wouj. Sistèm sa a, li chita sou la capture de l'Etat, li chita sou rant. Avèk anpil, anpil rantye. Se li pou nou konbat. E se li menm ansanm ke jenès la vle bay katon wouj. Nou pap sispann bay sistèm nan katon wouj. Nou pap sispann bay gadyen ak benefisyè sistèm nan katon wouj. Paske si n pa kase sistèm lan, sistèm nan ap kase nou. Men atansyon! Fò nou fè yon diferans ant lè sistèm nan ap renouvle tèt li e lè ranvèsman n ap pale a rive. Sistèm lan se yon sistèm ki sou pilotaj otomatik. Chak fwa sistèm nan rive nan bout li, li renouvle tèt li otomatikman. Renouvèlman an se sistèm nan k fè l. Men ranvèsman an se nou k ka fè l. Jèn peyi m, pèp ayisyen, mwen envite nou pou nou mete men ansanm, legliz, politik, fanmi, lekòl, tout enstitisyon enpòtan yo, mwen envite nou ansanm pou nou kase sistèm lan pou nou bay Ayiti yon chans pou nou genyen yon lòt peyi pou nou konstwi yon Ayiti a la dimension de son histoire. Pèp Ayisyen, frè m ak sè m yo, m vle di nou sa pou m fini. Wè nan batay sa a n ap mennen an, veye konze yo, veye trèt yo, paske batay kont iltranasyonalis dominiken yo ki vle fè Ayiti tounen ti lakou dèyè lakay yo pa yon jwèt batay. Gen anpil, anpil, anpil enterè ki an je. An nou veye trèt yo. An nou veye konze yo. Men sitou, an nou mete men ansanm pou nou konstwi yon Ayiti nan dimansyon listwa l. Mèsi anpil. Pèp Ayisyen, frè m ak sè m yo k ap viv ann Ayiti ak sila yo k ap viv nan dyaspora a, mwen kontan pou m avèk nou aswè a. Sa fè yon bon ti tan nou pa genyen ti pale sa yo an dirèk. Kèbèk. Jodi a, youn nan objektif ti pale sa a, se paske gen anpil, anpil jounalis, ann Ayiti kou aletranje k ap rele m pou mande m reyaksyon m sou dènyè desizyon Prezidan Luis Abinader pran pou entèdi m rantre an Repiblik Dominikèn. Pèp Ayisyen, nou konn kisa deja ki motive desizyon sa a. ke nou dwe itilize resous sa yo de manyè jist e ekitab. Dominiken yo pran 11 priz bò kote pa yo sou rivyè a. Premyè priz ke nou pral pran sou rivyè a, Dominiken yo vle fè presyon sou nou. Mwen menm, lè m te minis afè etranjè, mwen te di n ap kontinye travay la, nou p ap pran presyon, nan men Repiblik Dominikèn, paske oken peyi etranje pa dwe fè enjonksyon sou Ayiti pou l kanpe sou travay l ap fè sou teritwa l. Bagay sa a pa t fè Dominiken yo byen ditou. Yo te tann lè yo te asasine Prezidan Jovenel Moïse 7 jiyè 2021 oubyen apre Prezidan Jovenel Moïse fin asasine pou yo te fè enjonksyon oubyen mande nouvo gouvènman an pou pa fè travay la. Fò m di nou, ke travay sa nou t ap fè sou rivyè Masak la, li ta pral irige oubyen awoze 3 mil ekta de tè nan ba plenn Maribawou, nan depatman Nòdès, pou pèmèt peyizan yo kapab rale yon souf nan kèk pwodiksyon agrikòl. Frè m ak sè m yo, nou konnen rezon yo deja. Se paske mwen denonse a plizyè repriz kouman Prezidan Abinadel ap itilize kestyon Ayiti a pou l ka fè tèt li on sante politik lakay li e pou l ka asire on lidèchip nan rejyon an. Se pa paske l jenere, se paske efektivman l ap itilize Ayiti kòm yon pyon. E mwen menm, mwen te gen chans e chak fwa m gen okazyon alò, mwen denonse sa. Nou konnen poukisa Se paske map batay kont tretman ke Ayisyen, frè ak sè nou ap pran an Repiblik Dominikèn anba men ultranasyonalis yo. Nou konnen poukisa. Nou konnen se paske map batay, mwen pa vle ke ultranasyonalis yo kwè ke yo ka fè Ayiti tounen ti lakou dèyè lakay yo, ti lakou dèyè lakay yo politikman e ekonomikman. Se pou rezon sa yo ki fè Luis Abinader soti desizyon pou l di mwen pa ka rantre an Repiblik Dominikèn. Frè ak sè m yo, mwen dwe di nou sa, mwen pa konsidere sa kòm yon sanksyon, se pou mwen yon onè paske m ap kontinye batay, desizyon sa a li p ap entimide m, m ap kontinye. denonse abi k ap fèt sou Ayisyen yo. M ap kontinye egzije ke relasyon nou gen avèk Repiblik Dominikèn nan se yon relasyon ki armonyez, se yon relasyon ki fèt nan lapè, men se yon relasyon ki ale nan respè youn pou lòt. M ap kontinye mande sa, paske mwen menm, Lè m te chanselye, mwen te devlope de trè bon rapò ak Repiblik Dominikèn, men m pa t janm rate yon okazyon pou m te di yo, si yo vle gen bon rapò ak nou, menm jan nou vle gen bon rapò ak yo, fòk yo sispann itilize nan diskou ofisyèl yo de tèm trè pejoratif sou Ayiti ak Ayisyen. Nou sonje eksperyans sa a, lè m t al an Repiblik Dominikèn, mwen te rankontre ak Prezidan Abinader, mwen te rankontre Avèk minis afè etranjè la, mwen te di yo sa klè, an nou sispann avèk naratif negatif yo sou Ayisyen ak Ayiti. Sa vle di, an n sispann pale Ayiti ak Ayisyen mal. Men si se sa a ki fè ke m siyen lèt kondanasyon m, mwen deja kondane. Frè ak sè m yo, jodi a, li ekstrèmman enpòtan. Si Luis Abinader pran desizyon sa a, se paske li panse an Ayiti pa genyen bon patriyòt. Se paske l panse nou ka kite desizyon an pase konsa. On moun ki te minis afè etranjè, ki te premye minis nan peyi l, ou mete l nan on list bò kote de chèf de gang, li vle di kisa? Li vle di ke chak fwa gon dirijan ayisyen ki kanpe pou l denonse move tretman, ki kanpe pou l denonse abi ke ayisyen yo ap viktim nan Repiblik Dominikèn, enben li se on gang. Chak fwa gen yon ayisyen ki di kanpe gade dominiken, dirijan dominiken yo nan zye, enben li merite pou l kondane. Yo etone, paske sa pa rive fasil nan listwa peyi Dayiti pou gen yon dirijan ki rete avèk karaktè l devan Repiblik Dominikèn pou l di yo sa n ap fè a li pa bon. E lè m te minis afè etranjè. E lè m te premye minis. E kounye a mwen pa di mwen pa minis ankò. Mwen toujou genyen menm pozisyon. Mwen gade yon konstans nan pozisyon m parapò aux ultranationalistes par rapport aux racistes dominicains qui croient que Haïti kapab tounen arrière cour yo sa nou di ke l pap pase pèp ayisyen jenès peyi m se moun tankou nou ki fè listwa se moun tankou m ki fè listwa soyez toujours juste dans vos prises de position. Mais, pigano jambe peu. Ayez le courage de votre conviction. C'est ça qui caractérise comme ministre des Affaires étrangères, qui croit que une mission, c'était défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et moi, fais avec fierté, avec honneur. Chaque fois pour me défendre dignité haïtienne Ak Ayiti, m ap fè l. Kèlkeswa konsekans lan. Mwen te konnen, diferant pozisyon ke m pran pou Ayiti ak Ayisyen te ka koze m anpil annwi. Men m te asime yo. Mwen te asime yo. Jodi a pèp Ayisyen, sou koz sa a menm. E m vle di nou, koz sa a s on koz reyèl. Fò nou fè anpil atansyon ak distraksyon, divèsyon e fò n veye trèt yo. Gen anpil pozisyon ki pral pran paske nou konnen gen anpil gwo enterè. Men, mwen kapab di nou, sa n te montre resamman 3 septanm lan nan Otèl Karibe, li vle di ke nou kapab fè vwa nou pase. Se swit ak pozisyon nou pran ki te klarifye yon ansanm de pozisyon nou pran ki fè Dominiken yo e patikilyèman Luis Abinader, ki se yon prezidan tout moun konnen ki an pèt de vitès nan peyi l, men ki jwenn yon okazyon pou l ralye iltranasyonalis yo dèyè l, an itilizan Ayiti e an itilizan Claude Joseph. Nou konnen deja ke Claude Joseph, Ti Claude, pa pè chay. Men kounye a, nou menm, Sa ki sot pase la se yon okazyon pou nou mete tèt nou ansanm pou nou konstwi yon Ayiti a la dimansyon de sa glorieuse histoire. Se pa pou sa papa Dessalines te mouri. Se pa pou sa Christophe tap travay. Se pa pou sa Toussaint tap travay. Donk mwen resevwa, mwen aksepte e mwen kwè ke desizyon sa a li fè m onè. Li pa sanksyone m. Paske deja Mwen menm, kote ki enpòtan pou mwen, se lakay mwen Ayiti. Se sa k fè, m fè chwa pou m rete nan peyi m. Moman sa a, nou dwe depase senp endividi ki rele Claude Joseph la, ki te minis afè etranjè, ki te premye minis. Nou dwe gade Ayiti. Se yon moman pou n kole zepòl. Legliz, lekòl, fanmi, politik yo, an nou kole zepòl, an n rive wè si nou kapab konstwi vrèman yon Ayiti nan dimansyon listwa l. Mwen vle konkli pou m di nou, desizyon sa a, li pa entimide m. Okontrè, li ban m plis fòs pou m batay pou peyi m. Okontrè, li ban m plis fòs pou m batay pou Ayisyen k ap viv tout kote men ki ap sibi move tretman. Men li ban m sitou plis fòs pou nou ranje lakay nou. Ayisyen, frè ak sè nou yo, p ap kite peyi a an mas pou y al mouri nan lanmè ak nan raje. Donk li enpòtan, mwen menm pa bliye pèp Ayisyen. Mwen te minis afè etranjè. Mwen te defann enterè peyi m. Chak fwa okazyon an prezante, mwen pa janm pa. Defann enterè peyi m. Gen bagay nou konnen, gen anpil lòt nou pa konnen. Istoryen yo, yo va ekri. Gen moun ki pral li listwa. Mwen, mwen chwazi fè listwa. Mwen chwazi defann peyi m. Mwen chwazi travay pou peyi m. Jodi a, sitiyasyon peyi a pa bon. Men pa bliye, se pa sèlman de fason konjonktirèl pou n ap gade. Genyen yon sistèm, gen yon mizanplas de yon sistèm ki se yon sistèm jeneratè dekstrèm povrete, denjistis e dinegalite. Se sistèm sa a, jèn yo vle kase. Se li menm yo vle bay katon wouj. Sistèm sa a, Li chita sur la capture de l'Etat, li chita sou rant. Avèk anpil, anpil rantye. Se li pou nou konbat. E se li menm ansanm ke jenès la vle bay katon wouj. Nou pap sispann bay sistèm nan katon wouj. Nou pap sispann bay gadyen. ak benefisyè sistèm nan katon wouj. Paske si n pa kase sistèm lan, sistèm lan ap kase nou. Men atansyon, fò nou fè yon diferans ant lè sistèm nan ap renouvle tèt li e lè ranvèsman n ap pale a rive. Sistèm lan se yon sistèm ki sou pilotaj otomatik. Chak fwa sistèm nan rive nan bout li, li renouvle tèt li otomatikman. Renouvèlman an se sistèm nan k fè l. Men ranvèsman an se nou k ka fè l. Jèn peyi m, pèp ayisyen, mwen envite nou pou nou mete men ansanm, legliz, politik, fanmi, lekòl, tout enstitisyon enpòtan yo, mwen envite nou ansanm pou nou kase sistèm lan pou nou bay Ayiti yon chans pou nou genyen yon lòt peyi pou nou konstwi yon Ayiti à la dimension de son histoire. Pèp ayisyen, frè m ak sè m yo,